Bonjou bonswa la famiy avèk plezi nou kontan rantre lakay ou pou nou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon konsènan tout sa kap domine aktyalite a nan peyi dayiti ikonpri nan entènasyonal la mezanmi nou retounen ankò avèk menm vayb la menm detèminasyon an menm filing nan pou nou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon nan kad emisyon sila nou pral fon rale mennen vini konsènan nèg vitelòm yo la ki fon pote boure ayè. Nou kapab di ayè jedi ki te 19 janvye a pou louvri maten an la ki se vandredi 20 janvye 2023 a, ebyen nèg Vitelòm yo yo pran pote koure sou zòn ke m pral site la yo, ebyen anpil zam otomatik, anpil kout bal t ap tire yè swa nan zòn Franswa, Grefen ak Dural e n ap raple pou moun ki pa t konnen Franswa li menm li fè pati katriyèm seksyon kominal. Petyonvil, Selon sa moun nan zòn sa rapòte nou, ebyen anpil dega anrejistre anlè a, nèg Vitelòm yo, yo boule kay, yo kraze, yo brize e selon sa yo rapòte nou ta menm sanble genyen moun ki blese, alò nou poko an mezi pou nou kapab konfime l, n ap mete sa o kondisyonèl, daprè sa yon sous ta rapòte nou. Yon moun ki anlè a ta fè nou konnen enben nèg vitelòm yo yo pote boure sou yo anlè a la se pa de deblozay anpil kout bal tap tire nèg vitelòm yo vin san rival nan moman an nèg vitelòm yo epapiye tout kote vitelòm sòti anba pènye kounye a li monte jous kanlè grefen. Ebyen nèg vitelòm yo mezanmi se sa yo bliye yo pa fè. E pou nèg yo moute anlè grefen nèg yo pase nan galèt la pou moun ki konnen nèg yo pase nan galèt la yo moute anlè nou kapab di yo pase pa metivye yo moute pa gwojan nèg yo pran tout ravin nan pou yo yo monte yo vin pase e nan yon zòn ki rele kota yo pran malik yo monte yo pran galèt la maryaman monte nèg yo monte jouskanlè. E grefen, Duval, nèg yo simen latwoublay, ebyen yè swa pou louvri maten an la anpil deblozay, anpil kout bal t ap tire e selon sa yo rapòte nou ta fè kwè genyen kay ki boule anlè a. N ap toujou rete nan zòn nan e n ap toujou rete sur les hauteurs, ebyen nou prale la nan komin Kenskòf, e pi presizeman nou prale nan zòn Fò Jak, Atis, Ebyen popilasyon an yo menm yo te pase tou yon move moman anba men nèg sa yo, kidonk nèg yo tèlman vin pwisan nan moman an ondirè nèg yo vin gon kokennchenn lame ansanm avè yo, nan moman an nèg yo ap opere, nèg yo ap opere tout kote, gen sòlda nan tout zòn, nèg yo ap simen gwo latwoublay, ebyen popilasyon ki nan zòn Kenskòf, presizeman nan zòn Fòjak, Atis, moun sa yo. Yo lage de bra balan, yo pa gen pèsòn pou yo rele, y ap mande lapolis pou lapolis degaje pou mèt Janjak fon parèt anlè a, e nou menm tou n ap lanse yon SOS pou moun sa yo, n ap mande lapolis nan peyi Dayiti pou yo pran responsabilite yo, mete kanson yo nan tay yo, n ap mande avèk DG lapolis la, n ap mande avèk komisè gouvènman an degaje nou mesye, mete tout bagay nèt an branl nan moman pou nou wè kòman nou kapab stope. nèg sa yo paske nèg sa yo vin pi pwisan ke jamè nan peyi dayiti e selon sa moun ki anlè fò jak atis rapòte nou paske nou menm nou gen enfo de tout kote enben gen kèk enfòmasyon ki glise vin jwenn nou kidonk depi yèswa la yèswa ki te 19 janvye a anpil moun leve kouri pase anpil kout bal gen kay ki boule e yo di nou ta sanble gen moun ki mouri. Men jan bagay la t ap dewoule yè swa la, moun yo pa t gentan gen posibilite pou yo te kapab fè yon bilan konbyen kay ki boule ak konbyen moun ki tonbe, paske moun yo te anba presyon bal, moun yo kouri, kidonk nou menm n ap kontinye mete dwon nou anlè pou nou wè, pou nou konnen konbyen moun avèk konbyen kay ki boule nan zòn sila. Kidonk la polis mezanmi pran responsabilite nou sispann kole bouda avèk bandi kote DG la polis la kote wo grade yo mezanmi sispann kole bouda avèk la polis jounen jodi a la nou wè sa vitelòm ap fè anpil moun ap tonbe la sou konsyans nou mwen menm m pral pran yon rale mennen vini konsènan nèg vitelòm sa a. Vitelòm dènyè fwa mwen menm m mete goud yo anlè sou vitelòm gen yon tchèk pwent ki tap fèt. Genyen yon zo reken. Zo reken sa a, Vitelòm te chita dèyè zo reken an. Gen plizyè lòt polisye ki te abò zo reken sa a ki t ap kondi zo reken sa a. Nèg yo vin tonbe sou tchèk woutin nan, enben pandan y ap fè tchèk la epi nèg yo voye je yo polisye ki atè yo voye je yo lè yo gade kiyès yo wè dèyè machin nan, yo wè se Vitelòm ki akonpanye avèk plizyè lòt polisye. Enben nèg yo di bon enben finalman. Yo resi pral gen lapè ak Vitelòm, yo resi pral mete men vrèman nan pat kasav Vitelòm, lè nèg yo deside pou mare Vitelòm tout bon, epi menm kote a polisye ki sou zo reken sa yo, ki t zo reken an, k ap kondi zo reken an, epi misye di sak pase moun, son chèf ou se papa ak papa kòman bagay yo ye la, epi menm kote a nèg yo pran telefòn yo, yo pran kout fil, epi lè yo fin fè kout fil la, polisye yo ki t ap fè tchèk la atè a ki te kanpe bakòp sa. 2 Vitelòm te ladan, yo pase polisye a telefòn nan, polisye a fin resevwa lòd, li tande, epi yo di l, kite machin nan ale, kite l bòs Vite ale, kite le gran, le gran baron, le bòs Vitelòm ale, kidonk, nou wè bagay yo, sa vle di gen anpil gwo chèf k ap pwoteje nèg yo nan peyi Dayiti. Kidonk se konsa bagay yo ye. Menm jan nou te tande sou emisyon Maten Deba nèg yo te di yo ta pral pran lanmò san jou epi genyen kèk chèf nan peyi a ki rele ki di mesye nap ba nou kòb kite lanmò san jou trankil. Se nòmal jounen jodi a pou nou wè Vitelòm li menm li rive jous kan lè Grefen, li monte jous kan lè Dival, an lè Franswa avèk plizyè lòt zòn tankou Fò Jak, Atis ak plizyè lòt zòn ki anviwone l yo kote moun yo ta lage ozabwa, moun yo kouri kite kay yo, anpil kay boule e selon sa yo rapòte nou ke nou mete o kondisyonèl. Ebyen, ta sanble gen moun ki blese men nou poko kapab konnen ki kantite moun ki blese ak moun ki mouri anlè a nan atak nèg Vitelòm sa yo. Mezanmi nap toujou rete nan dosye nèg Vitelòm, paske Vitelòm li menm li tou pwisan. M pa konnen si se si se 500, si se 1000, konbyen nèg Vitelòm gen avè l. Kòm nan Kwadèboukè genyen 400 mawozwa, Vitelòm ta sanble li menm se yon lame li gen ansanm avè li, paske pandan nèg yo ap feraye anlè a, ebyen nan zòn Metilye moun yo tou yo anba bal bandi, yo anba bal nèg Vitelòm yo, Metivye ke mwen menm mwen te konnen dan le tan, mwen menm m te konn desann Metivye, m te konn al benyen nan dlo Metivye mezanmi, lè m al nan rivyè Metivye, m al Bojan, m al anba dlo a, m al benyen nan rivyè a, dlo a fre anba gwo pye mapou yo. map benyen enben kounya la zòn sa se yon zòn le non dwa vitelòm li menm li achtel lajan kontan ebyen ayè ki te jedi 18 e 19 janvye 2023 pou louvri maten an la ki se vandredi 20 janvye a men nèg vitelòm yo tou fon pote boure sou zòn metivye gwojan ak plizyè lòt zòn ki anviwonel yo anpil kout bal tap tire ebyen popilasyon yo menm yo tap rele sekou ebyen nou konnen lapolis nan peyi dayiti yo toujou. E an reta se ponpye yo ye se lè bagay fin pase nèt se lè kay fin boule nou wè ponpye parèt nan peyi dayiti eben se konsa lapolis ye nan peyi dayiti se lè tout bagay nèt fini nou wè polis yo parèt pafwa lè w rele yo tande yo pa gen gaz oubyen machin yo an pàn eben nap lanse yon SOS pou moun ki nan zòn e metivye paske nèg vitelòm yo yo pote boure sou yo e selon sa yo rapòte nou ta fè kwè gen kay ki boule. Gen moun ki blese, nèg yo piye kay moun, yo vòlè bagay moun, yo ale avèk anpil bagay moun nan zòn sila. Mezanmi nap di mèsi, mèsi ak dirijan nou yo, dirijan kap kole bouda avèk bandi, nou wè jounen jodi a se sa bandi sa yo ap remèt nou, nèg sa yo ki kole bouda ansanm avè yo, kap kolabore ansanm avè yo, paske lè peyi a enstab, lè gen pwoblèm, lè gen ensekirite konsa, yo menm yap fè bè yo, yap fè kapi. tal yo nan sa kap fèt aktyèlman la nan peyi Dayiti. Nou prale nan zòn 400 mawozo, nou prale nan zòn kwadèboukè, enben nou wè nèg 400 mawozo yo la ki te poze lapat sou yon bis kapital coachline ki tap sòti an repiblik dominikèn pou vini petyonvil, enben nèg 400 mawozo yo yo te kidnape. Bus sa, yo te pran bus la avèk anviwon yon 28 pasajè ki te ladan l, ebyen lapolis ki te mete pye yo atè yo te repouse nèg 400 mawozo yo, yo te pran bus sa, yon bus blanch kapital Coachline, ebyen lè yo fin pran bus sa, selon enfòmasyon ki rive jwenn nou la ta fè kwè, ebyen chofè bus sa li menm ki se yon dominiken misye ta chape poul li anba nèg 400 mawozo yo la, Mesye gaye kò l nan lanati e lòt enfòmasyon ki rive jwenn nou ta fè kwè tou genyen plizyè lòt moun ke nèg 400 mawozo yo te kidnape ebyen gen nan moun sa yo ki genlè chape poul yo anba men nèg sa yo. Mezanmi nèg 400 mawozo yo vin pi pwisan. Nèg 400 mawozo yo kounye a la y ap refòme y ap pran fòs. Lanmò Sanjou ki te tounen nou kapab di yon chen cho ki pat gen kote pou l met dèyè l, lanmò Sanjou ap monte pasi pala, jodi a l kache yon lòt kote, demen l al kache yon lòt kote, nou wè nèg Tim ak Galelyo, nèg ki te nan cha blende yo te detèmine pou yo te pran lanmò Sanjou kèlkeswa kote lanmò Sanjou te kache, enben nou wè gen yon senp kout pil ki fèt, yo retire polisye sa yo ki te nan Tim a Galel sa. ki te nan zòn Kwadèboukè ki te detèmine t ap mache chache nèg 400 mawozo e se menm nèg sa yo ki te pann tèt Kòlèg ak plizyè lòt nèg ankò. Enben, pandan nèg sa yo te dèyè a, nou wè lanmò Sanjou ki te bay Kwadèboukè blanch. Enben, jounen jodi a la a, nèg yo retire nèg Tim Agalil yo, ke anpil moun rele Ti Magali, enben yo retire yo dèyè a, lanmò Sanjou tounen pou pi rèd. Nou wè lanmò Sanjou retounen l ap fè videyo. Li repran lari ankò lanmò san jou ap mache li di moun yo li retounen pou pi rèd lanmò san jou pi wouye pi koupe enben bravo avèk nèg sa yo gwo chèf nan peyi dayiti ki tap pwoteje nèg sa yo. Mwen menm map fon ti rale men lè vini pase nou menm pa bò isit nou gen enfòmasyon lè nou di yon bagay sa nou di a nou konn sa nou di nou pa kòm oubyen nou pa menm jan avèk yon seri de moun kap voye moute kap tande sa moun ap di pou yo di. Nou menm nou gen pye nou atè. Pafwa Nou konn desann atè a pa gen nèg ki konnen si nou atè a. Paske nou menm nou se Woben dè Bwa. Nou konn avèk nèg yo, nèg yo ap pale de nou, nou pa janm konnen si se ak nou y ap pale. Nou konn atè a pandan mouvman ap fèt, nou wè sa k ap fèt e nou gen Arab nou tou tout kote. Nou menm nou se Woben dè Bwa. Kidonk kèlkeswa kote bagay la ye a, nou pral chache l e n ap jwenn. Mezanmi m pral di nou yon bagay. Nou wè bandi yo? Bandi yo k ap fè e defè nan peyi a. Bandi yo kap feraye nou tande k two pwisan pa gen bandi k two pwisan vre wè nèg bò lanmè yo yo pa tou pwisan wè nèg anlè nan ravin nan yo pa pwisan nou wè nèg jenèf yo yo pa pwisan voye kò nou nan site a nèg yo pa pwisan ti makak kap feraye anlè a li pa tou pwisan nèg vitelòm yo yo pa tou pwisan vire kò nou bò kris la pa gon bandi nan peyi dayiti k tou pwisan pase nou menm lè n met do nou atè Nou wè genyen lè n met dwonn nou anlè e lè nou met pye nou atè, nou wè genyen gwo chèf nan peyi Dayiti k ap pwoteje nèg. E bon lè nou mete dwonn nou anlè sou yon gwo chèf gang nan peyi Dayiti, enben enfòmasyon ki rive jwenn nou ta fè kwè chèf gang nan li se yon fèy bwa nan sa nou wè k genyen an. Nou wè nèg yo k ap feraye anba a, nèg sa yo pa anyen, nèg sa yo se yon fèy yo ye nan branch nan pye bwa a. Kidonk, gen anpil lòt gwo nèg. Sa vle di gen pye bwa a, gen rasin nan, gen twon an, gen tout kò bwa a, epi pou fini, ou vin jwenn bandi yo ki nan lari a avèk zèl sapat avèk potab nan men yo, yo se fèy bwa yo. Sa vle di si n vle rezoud pwoblèm ensekirite ki gen nan peyi Dayiti, mesye nou konn kote pou nou kòmanse, nou konn kisa pou nou fè. Pa kouri al dèyè bandi yo anba a. Bandi yo bay pwoblèm wi. Sètènman bandi yo merite sanksyone wi. Sètènman bandi yo merite bon jan bwa kale paske nèg yo simen pwòp laboulay yo touye twòp moun nan peyi san chapo wi m pa gen pwoblèm bay tout bandi nèt bwa kale men kounya la si nap bay bandi yo bwa kale ki se fèy la nou pa koupe pye bwa a nou pa rache rasin nan enben koupe degrennen fèy yo degrennen pye bwa a retire tout fèy yo nèt epi kou sezon sa fin pase epi sezon. Sezon pwochèn kap antre a la, lapli ap tonbe, epi klima a pral chanje, epi fèy ap repouse, bandi pou pi rèd nan peyi Dayiti. Nou menm, nou pa la pou n enfòme dcpj, nou pa la pou n enfòme lapolis, paske dayè nou pap travay pou lapolis, okontrè, lapolis yo menm, yo gen antèn yo tout kote tou, paske gen dcpj la li menm, sè Lucifer en personne sur la tè Dayiti, kan je disè Lucifer en personne sur la tè Dayiti, sa vle di, On ne pacte pas avec le diable, on ne joue pas avec la dcpj, paske dcpj li menm kebe la de tout kote, peu importe jan bagay la ye la si dcpj vle aji vreman, dcpj va aji, sa ka rive dcpj li menm li genyen anpil kontrent, sa ka rive genyen gwo mo a ki di non mesye yo poze vle di resous sa yo se pa manyen entel, men si dcpj pa genyen kom si kapab ki te ka anpeche yo avanse, dcpj ka bay anpil rezilta. Antouka mesye, Mèsi paske se nou menm kap pwoteje bandi sa yo. Jounen jodi a anpil moun tonbe sou konsyans nou, jounen jodi a anpil kay boule, jounen jodi a anpil moun nan mizè, anpil moun dezète kite peyi Dayiti. Bravo! Bravo! Mesye bandi yo, degaje nou kòm nou gen moun kap pwoteje nou. Men sèl sa mwen konnen, jou fèy la tonbe nan dlo a, se pa jou al kouri. Pa bliye gen kama yon jou wap peye sa w fè kan menm. Mezanmi nap toujou rete nan sa ki gen a wè avèk rapò lapolis ebyen lapolis ki nan zòn Ench yo mete anba kòd e chèf polis minisipal nan zòn Ench lan anba kòd yo mare misye kon yon krab yo mete misye dèyè 4 miray e selon sa yo rap ou yo repwoche misye ta fè kwè alò nonm sa ki se yon sèten de Janak pase nou pa fin gen enfòmasyon de non misye konplè, yo ta repwoche misye paske li se youn nan moun ki konn vann zam pou ansyen senatè Rony Celestin avèk Franco Piton epi Fred Piton. Mezanmi, senatè Rony Celestin sa li menm non l site nan twòp bagay, non l site nan twòp bagay mezanmi. Gad de bagay, dènyè fwa nou gen moun ki vin la fami, kòman fanmi sa rele ankò, la fami Kadichon! Yo te vin pote plent la, yo rele nou, yo di mezanmi ba nou kout men avèk senatè Rony Celestin paske senatè Rony Celestin li menm li bwote tout tè nou gen dèyè a, senatè Rony Celestin tounen yon kansè pou nou dèyè a. Antouka mezanmi nou grandi sèl nan peyi Dayiti. Ou tande yo site non nèg nan tout bagay. nan kidnaping, nan nan dròg, yo site non nèg sa yo nan asasina, nan koripsyon, nan tout bagay, epi nèg sa yo menm yo rive, yo jwenn moun pou plede pou yo, yo di yo blan kou lanè. Sèl an Ayiti nou wè bagay yo fèt konsa. N ap mande jis kilè peyi sa a vrèman ap gen yon jistis ki fòt, yon jistis ki fyab. Antouka, nou pa konnen, men nou espere yon bon jou, kidonk va genyen yon jistis ki fòt. ki fyab e nou kapab di ki endepandan tout bon vre nan peyi Dayiti. Mezanmi nan sa ki gen a wè avèk dosye blende yo. Jodi a la a, n ap fè yon ti pale sou yo. Sa fè n ap pale sou yo ankò, se paske nou wè ògàn près lapolis la sòti yon nòt la, yo fè konnen, alò yo mete nòt sa a deyò ayè jedi ki te 19 janvye. 2023, daprè enspeksyon jeneral lapolis la, yo di y ap enfòme tout moun. Yo gen yon ankèt ke yo deja louvri. Ankèt sa, li genyen pou l idantifye anpil polisye oubyen ankèt sa genyen pou chache konnen tout polisye ki fè Vye zak malonnèt nan lari a, polisye kap fè moun abi, polisye kap kòmsi kap vyole lalwa moun, kap touye moun epi kap touye moun san yo pa dwe fè sa paske yo konn polisye a pa gen dwa touye moun. Polisye a pa touye moun wi nan Lèzilidefrans tankou bandi yo kap tire sou lapolis la. Nou pa gen pwoblèm avèk lapolis sou bay bandi sa yo bon jan bwa kale non. Ayi sa a nou pa gen pwoblèm epi dwazimen chache yon kote nou met dèyè nou. Ayi nou tande chak bandi yo la ap fè yon bagay lakou ou wè lapolis fè yon kote ki dwe ou wè moun dwazimen yo la yap Kelekeke kelekeke Ebyen bandi yo menm yo vin pran zèl yap ouvè kò yo Eske moun sa yo tou pap travay pou bandi yo tou? Eske bandi yo tou pa nan kole bouda ansanm avè yo? Men nou pa konnen pa bò isit nou menm nou mete bon nou anlè sou tout moun Nou gen pou nou pale wi men nap vini trè byento Pase si yo pa gentan rezoud ti pwoblèm yo men nou pral vini avèk yon seri de enfòmasyon avèk yon seri de emisyon spesyal sou sa kap pase nan peyi. Epi nap kontinye avèk rapò ke e nòt de près sa ke e nou kapab di enspeksyon jeneral lapolis la mete deyò. Yo di konsa, yap kontinye tou nan ankèt yo a pou yo sanksyone depi se polisye ki itilize machin blende lapolis la pou fè kòmsi pasaj pou moun nan zòn de non dwa yo, e nèg yo itilize machin blende a la kòm yon mwayen la pou nèg yo fè kòb yo la, machin blende a la pou w gen lajan nan pòch ou sa depan de kantite kòb ou gen nan pòch ou la, nèg yo mete w nan machin blende a la ou pa ka pase matisan yo pase matisan ansanm avè w, ou pa ka pase kwadèboukè yo pase kwadèboukè ansanm avè w, anpil gwo komèsan ki sòti an repiblik dominikèn avèk anpil machandiz. Ebyen ou gen kontak nèg sa yo ki nan machin blende sa yo, ebyen nèg yo pase nan zòn nèg 400 mawozo yo la, yo plen machin blende yo avèk machandiz, epi ou menm ou bay nèg yo lajan, yo pase nan zòn 400 mawozo avè w y ale, ou rive la matisan ou pa ka pase matisan, epi rele nèg sa yo la ki gen machin blende yo nan men yo la, nèg yo pran w la, yo mete tout machandiz ou yo la anndan machin blende yo, pase matisan ansanm avè w, bay nèg yo kòb yo. Se vant ozanchè kap fèt nan moman an la avèk machin blan yo yo, men enspeksyon jeneral lapolis la deja louvri yon ankèt yo pral mete anba kòd depi se nèg kap fè zak malonnèt anndan lapolis la. Bravo avèk enspeksyon jeneral, m ta swete se pa pawòl pou fè bebe dòmi, kondi Andris Riche se pa pipit chat, m ta swete nèg yo pran responsablite yo tout bon vrèman. Mezanmi nap fon kout pye la nan. Nan zòn Jakmèl, ayè mèkredi ki te 18 janvye 2023, ebyen yo mete anba kòd 2 jenn gason, 2 jenn gason sa yo se Dosou Odelson epi Reus Chrisnel, ebyen 2 jenn gason sa yo yo te arete yo nan yon tchèk woutin yo tap fè nan zòn aviyasyon an nan zòn Jakmèl, ebyen gen 2 jenn gason sa yo gen youn ki gen 33 lane gen yon lòt ki gen 37 lane. Yo jwenn nan men 2 jenn gason sa yo yon fui si daso, e lè lapolis te poze jenn gason sa yo kestyon, malerezman jenn gason sa yo pat an mezi pou yo te reponn kote yo te jwenn zam sa yo. Nan gade fui si daso sa ki nan men nèg yo se pa ti zam, si se gwo zam de gè, nan gade fui 2 jenn gason sa yo, youn gen 33 lane e lòt la genyen 37 lane. Nan kad operasyon sa, lapolis jwenn nan men nèg sa yo, 505 dola ameriken avèk 21 mil goud epi 2 paspò. Genyen nan jenn gason sa yo, bon, m ap di Dosou Rodelson, misye se nèg Petyonvil, li fèt Petyonvil, epi lòt jenn gason an menm se Reus Chrisnel, misye se nèg Ansapit, n ap pale nan sidès peyi Dayiti. Antouka, lapolis, degaje n kou Mèt Jan Jak, bay nèg yo sa yo merite. Mare bandi, men silvouplè sispann souke pye bwa pou nou wè kòman nou kapab lage branch yo atè, ann kòmanse mete manchèt nan pye bwa pou nou wè kòman nou kapab koupe pye bwa, si nou koupe pye bwa n ap jwenn yon solisyon pou yon 10, 15, 20 tan ankò, paske letan pou pye bwa sa pouse. Pou l kapab repouse yon pil branch pou l fè fèy, sa ap pran nenpòt 15 ven tan ankò, oubyen yon dizan ankò. Men, si nou pa koupe l, se debranche nou debranche l, l ap repouse fèy ankò. An n gade kòman nou kapab koupe pyebwa a, rache rasin nan, epi pou n wè kòman n kapab eradike dosye bandi nan peyi Dayiti. Kòm toujou la fanmi, un maximum de commentaires, un maximum de partage. Mande ak zanmi fanmiy pwòch ou pou abòne avèk chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble a pou nou dir ke vous appreciez le travail pu aprè kès nou di a la pwòchèn.